Sòlda yo ap pete bal jiska prezan e fò n di ke genyen chen an li menm tou ki fè gwo deklarasyon. Men, jis avan, fòk mwen di nou ke ben m ap pwofite salye kameramann nou ki li menm fè yon travay serye ben se notre ami Claudy. Claudy, mèsi anpil bon travay paske sa fè du byen a chak fwa qu'on risque mais écoutez un maximum de précaution paske nou konnen ke bagay yo vrèman vrèman difisil nan peyi an donk fòk kon moun ou toujou jere tèt ou ebyen nou te fon ti deplasman ansanm avèk kameraman nou pou nou te ale e pa twò lwen kote e sitiyasyon an ye a nan zòn kwa dèmisyon e men fòm di nou ke genyen pa twò lwen repriz e sikilasyon. Men, tou pre a la, fò n di ke bagay la te yon ti jan parèt difisil. Mesye 400 mawozo yo, nèg Pè Lebran yo, yo toujou rete nan zòn kote yo te ye a. Men, gen anpil estrateji k ap fèt la pou kapab delokalize yo. Epi gen chen an li menm tou ki jire sou vi li, ebyen sa n va pa pase kòm sa. Ki sa n ta kapab di w kòm diferans? Si pa egzanp kèlken vou di, Ben, kèl diferans fèt vou antre le gwoup dè 400 e. Le groupe de Chien an, ben ou ta kapab di an kèlke sòt, y a se kon apèl yn sòt de fuzyonnman antre chien an e popilasyon an. Me rare se kon apèl le bon rapò ki egziste antre popilasyon ki tou pre avèk mesye 400 mawozo yo. Eske nou konprann? Donk, pou kouwè l ye la a, nou ta kapab di si gen yon batay ki angaje nan tout sans kòmsi pou chak jou pou bal ap pete, nou ta kapab di popilasyon an kapab. kanpe nan do chen an tou senpleman. Paske jan chen an fè avèk popilasyon li genyen lakay li a, m gen lenpresyon ke si l di moun yo ekoute m pral batay tout moun kanpe nan do m, n ap avanse. Ebyen eh tout moun ap avanse. Paske ekoute, se la pwoblèm leta a. On nè pa la pou fè elòj pou kikonk. Paske tout moun se bandi. Depi w gen zam nan men w, zam nan ilegal, ebyen eh se bandi. Men ban m di nou yon bagay, si yon bandi li vini, li kouri dè vòlè. li kouri dèyè lougawou, li kouri dèyè malfektè, epi l enstale kò l la, li pa janm vòlè afè moun yo, kès kon va se dire? Ebyen, se yon bon moun li ye, paske li rive nan yon moman, se li ki ap fè sa n ta kapab rele sa Leta pa ka fè a. Eske n konprann? Kounye a vin gen yon konfyans ki plase nan chèf de gang sila, ebyen kounye a la a chak fwa ke lapolis ta lonmen non chèf sa a mal, ebyen popilasyon ap leve kanpe, e nou wè sa k te pase. Jounen jodi a la a, m ta kapab di. Gen kelke petit egzaksyon ki ap fèt e o nivo de la Croix des Bouquets par les hommes de 400 Marozo, men jounen jodi a la par le fèt ke yo santi ke fòk genyen sa n ta kapab rele yon sòt de fizyonman avèk popilasyon an, yo vle chanje de direksyon, yo vle chanje doryantasyon, etablir se kon apèl un veritable lien avèk popilasyon an. Men n ta kapab di nan sans sa a, chen an li menm li devan. Ebyen, genyen moun ki pran la pawòl. Bah ouais, il y a des gens qui ont pris la parole pour dire ça. Peyi an an boulvès, pèp ti malere, ti malèrèz pa ka viv. M bezwen pou tonton apèl, m pa konnen pou tonton an, pou tonton an pou pou pou tout moun kanpe la, a chyen mechan pou n al dèyè pè lebren. Kote li a nou pwal dèyè l an bourik. Nou rantre lè nou vle. Tout moun nan zòn nan dòmi a pòt yo ouvè. Nèg pè lebyen sa yo e sòt de nèg ki konn ap vòlè moto moun nan zòn nan, ki konn ap fè machann yo pase mizè. Jounen jodi a nou mande ak leta ayisyen, dcpj, komisè gouvènman anseman chèf de lapolis la. Pran pozisyon kòrèkteman pou yo mete nèg sa yo de kote. E rezon an li klèman, se nèg sa yo k fè moun pa ka viv. Yo menm ansanm ak aksyon Mawozo. Yo kidnape moun, yo vòlè afè moun, yo fè sa yo vle nan, yo fè sa yo vle. Se yon bon bout tan, kèlkeswa moun nan, depi lè chimè sa yo te vin ateri nan zòn nan, yo vin rive, rive. Nou mande popilasyon Maren, dezyèm Maren, premyè Maren, kwadèboukè, e nan bouk kwadèboukè nan tanto 4, tanto 5 nou mande yo pou yo mete fèm, nou di sa pap pase paske gouvènman pou l degaje l tankou mèt Janjak, nèg sa yo l met lòt bò, koli sa yo l mete la, n ap ba l 48 è tan pou l vin leve koli yo. Si l pa met koli yo, n ap di yo sa, batay Vètyè te fèt, batay Desibè te fèt la, revolisyon an pral atake la a paske nou pap fè. Nou pap fè bagy yo kenn moun ki pral kouri ankò Moun ki kouri pap ka kouri ankò Moun ki kouri pap fè revolisyon ap fò mesye Nou pap fè nap vin nap atake nèg yo jan yo ye Bagy yo kenn moun ki pral kouri ankò Gran moun nan zòn nan jèn fi nan zòn nan Pa pral kouri pou malfra, pou vòlè kap vin terorize moun nou di a laso grenadye sa ki mouri zafè yo se yo pou mouri mèt mouri. Ki sak leve batay la? Paske malfra sa yo te la nan zòn nan yap vòlè bagay moun, fè kadeyak sou jèn fi, fè kadeyak sou granmoun vòlè bagay, yo tale yo di pou yo tounen. Si yo mèt sèmante 7 fwa 77 la ou pap ka tounen. Yo pap tounen non. Mal kraze vye prezidan. Men nèg sa yo kiyès yo ye? Pè lebren, pè tyomi, bagay ki mete abitan. Nou di yo a. Yo pap ka tounen ankò la. Yo pa bezwen konnen y ap ka tounen. Menm si yo wè yo fè ti pwogrese sa yo pap ka pwogrese plis. Yo pap ka tounen. Pase nou mande lapolis. Ek teknoloji avanse nèg yo fè depi yè yap tire la yo ta met on dwonn anlè sèlman yo ka repouse nèg yo mwen mande leta vin anmase kò li yo a la e yo k met kò li yo la vin anmase kò li yo pase kò li yo mete la jan yo metel lòt kote yo pa anmase li a la nou pap pranl nan men yo sak pase lòt kote a li pap pase la kò li nèg vòlè malfra yo mete kap vòlè vòlè sa e vòlè deta yo ye e vòlè deta yo ye. Kwen se koli sa yo ye. Eske nou nan nan popilasyon an nou pa jwenn ti lapolis ki vin pou pote nou sekou pa rapò avèk bandi sila yo kap tante pou yo pran zòn nan. Lapolis? Menm gad la si lapolis ta vin depi yè n te mande ou gon ou gon ou gon ou gen la ou gon ou gon kazèn ki rele kazèn bim nèg yo dèyè do kazèn bim nan epi ou konte di yo paka antre si yo te vle mete nèg yo deyò depi yè. Dcpj tou, si yo te vle met nèg yo depi yè deyò pou yo tap met nèg yo deyò. Nou di nou pap pran sa nan men yo. Alaso grenadye sa ki mouri sa. Ebyen fòm di nou ke moun sa yo se nan kwadèmisyon yo ye, se nan baz chen an, ebyen moun sa yo pran lapawòl pou dir ke yo avèk chen an jiskobou. Chen an li menm tou li pran lapawòl. Chen an pale pou l di ke wè zòn sa a? Se yon zòn yo batay yo retire vòlè ladann paske o nivo de but bwaye janm di nou an li te fè midi ou pat kapab pase paske nèg tap koupe kouw yo ta pran tou sa ou posede e menm fizyew men jounen jodi a la ebyen le fèt ke li te travay pou ke kalm retounen nan zòn nan paske l batay a nèg yo l kanpe goumen l mete nèg yo deyò men jounen jodi a la nèg yo antre ankò donk li mande popilasyon an pou kapab kanpe dan dèyè li e an menm tan voye yon mizangad bay lapolis pou ke lapolis kapab ede yo nan batay la e pou ke lapolis pa gen entansyon pou ta tire sou yo pandan yo menm yap batay avèk nèg sa yo paske li sèmante lap mouri zam a la men fòl mete nèg yo deyò e kelkeswa jann ye a mò ou vivan Kòm kounya yo konn mete dife tou, ebyen paske gon strateji ki ap aplike la, ansèkle nèg yo, epi mete dife, epi pou nèg yo kapab pote boure pou yo pot tèt yo vini. Antouka, ann tande Chen an li menm ki t ap pale konsa. Misye la nou mèt kwè sa e Chen k ap pale menm an pèsòn. Nou p ap kite zòn nan tounen Kwadèboukè. Jan Kwadèboukè te bèl Pou vin wè eta l ye kounye a pou n kite kidnapè, kadejakè pou vin kraze zòn nan pwent anlè sa. N ap di lapolis pran responsablite nou pase nou menm olye nou ta bay vag nou pito mouri pou n ta bay kidnapè avèk vòlè ke kadejakè vin triyonfe sou moun yo lan zòn nan. Enben se rezon sa m lanse mesaj sa avèk nasyon an, avèk pèp lan vare 1 vare 2. Pou nou tout met tèt nou ansanm menm jan m wè n kòmanse fè l depi ma depi depi yè nou kòmanse fè l antre nou sa e pa mwen k di nou fè l nou p ap tire sou lapolis nou p ap batay lapolis kòm dabitid nou va konn abitye fè men olye vòlè n ap bat avè yo jiska la bim bim paske la a nou p ap kite e peti bwa yo tounen jan yo fè kwadèboukè avèk tout lòt zòn yo se te yon zòn ki t ap fonksyone. Ke la polis pran responsablite nou pase nou menm pèp la mwen menm an pèsòn map batay avèk nèg sa yo jiskaske m pa kapab jiskaske m bay dènye souf nou e yo pap ka pran n ebyen se sa m tap di nou Ekoute Ekoute alò gen gen yon sitwayen nou sou tap. Yo pa pran zòn nan yon e e. Lontan. Yo gen 3, yo gen 2, 2 zan depi yo deyò, anndan zòn sa a. Jounen jodi a la, malfra avèk nèg ki san konesans san li panse l ka teworize tout popilasyon an, nou menm nou se pitit Laplèn. Alò, gen yon sitwayen nou sot ap pale avèk li. Pèp la plenn nan. Chen an fon ti koute nou tou. Leve men nou byen wo. Nou bay 24 è tan pou nèg sa yo bay zòn yo. Pou leta pran responsabilite l. Nou menm n avèk leta, pèp la a leta, n ap soutni leta nenpòt jan. Èske pèp la ansanm avè nou? Pèp la avè nou. Pèp la goumen avè nou. E pèp la pou nou. Pase nou se pitit pèp. Gon sitwayen talè a ki di ke. Chen an fon ti koute n tou. Talè studio gen yon kesyon pou ou ou mèt tande ou mèt pale. Gen yon sitwayen talè a ki sot ap pale li di ke nan yon premye tan se yon gwoup moun ki te nan kap fonksyone nan zòn nan ou te kouri dèyè yo jodi a la ki vin retounen pou di yo vin retounen nan plas yo eske se sa ou ka konfime sa pou nou chen. Wi se moun ki tap vòlè se moun ki tap. Se moun ki tap vòlè lan zòn nan, kounya la nou te mete yo deyò, kounya yal chache malfra parèy yo pou yo vin bat, pou yo vin met ti, pou yo vin tiye popilasyon an. E m pa konn konbe moun yo tiye deja. Ok. Men, men, men, men yo di nou deja gen anpil moun ki tonbe, ou ka konfime sa tou? Non e m pa ka di gen anpil moun ki tonbe men lan teritwa kote yo ye a yo tiye anpil inosan. Non, lè w pale de teritwa kote yo ye eske se o nivo de kwadèmisyon oubyen nan ki zòn? E an nan bitbwa e an anba mapou. An, alò si m byen konprann yo twouve yo nan teritwa bitbwa e pandan n ap pale la? Wi yo nan teritwa, wi yo nan bitbwa e. E ou menm ou bò kwadèmisyon oubyen? Mwen mwen chada m kwa de misyon tou. Ahh ok ok ok sa vle di ke espas bit bwaye a nan moman nap pale la se yo ki okipe espas sa? Espas bit bwaye a gon moso ladan yo okipe pase nou menm nou dèyè tribinal nou nou dèyè simityè nou bigarat nou e sat men anlè bit bwaye la yo gen kontwòl la nan moman la. Presize pou nou yo di nou gen plizyè solda chen an k tonbe. Non nou pa gen, nou poko gen janm gon sòlda k sanve. Batay sa anpil, depi byen lontan batay sa te kare poul fèt, men sanble 400 mawozo gon janl fonksyone kounya depi w frape ebyen fòl reponn ou e lèl reponn ou se nan fyèf ou men antouka pou sèt manch nan batay ki genyen la ebyen nou pral wè kisa sa pral bay e nou pral vini petèt anpe pli ta ou demen poun eksplike w ke Batay sa sil kontinye ebyen nou kapab gen yon veritable konba antre je pèp e je nèf nan tout teritwa la kote ke gen alye nan 2 structure de gang sa yo. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.